Tout peyi ouswa eta rejyon Amerik la dakò pou respekte dwa moun ki ekri nan Deklarasyon Ameriken sou Dwa ak Devwa Kretyen Vivan an. Gen kèk eta ki ratifye tout trèt rejyonal dwa moun ki genyen nan Konvansyon Ameriken sou Dwa Moun nan, ansanm avèk kèk akò sou yon seri sijè byen presi. Avèk akò sa yo, peyi yo pwomèt pou garanti dwa lavi, libète, tretman an byen, egalite, libète relijyon, libète pou panse e pou pale, libète pou fòme asosyasyon ak asanble, respekte lavi prive ak lavi fanmi, garanti libète pou moun deplase ale vini, garanti yon pwosè san paspouki pou tout moun alawonnbade, respè pou pwopriyte prive, garanti pwoteksyon lajistis, onè ak respè pou tout moun, dwa pou yo gen yon non, yon nasyonalite, dwa pou yo patisipe nan gouvènman, dwa pou yo jwenn bon jan edikasyon, pou yo viv an sante, pou yo jwenn refij si yo bezwen, dwa pou yo gen yon travay ki pèmèt yo viv byen ansanm ak bon jan sekirite sosyal.